Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. RL prod info 24 heures sur 24 7 jours sur 7 alors c'est parti déjà bonne semaine à chacun de vous et nou pral ba ou information anpil zen wi nan la république bon nèg sa yo sòti m pa konn sa yo vle fè men ekoute youn ap devwale lòt au final n ta kapab di la police dwe pran nòt men ekoute y a un problème paske gen youn nan yo ki yo menm tou denonse yon pati nan la police lan ki an kelke sòt ta kapab fè yon sòt de fizyonman avèk mesye 400 mawozo yo, men èske se vre ou pa? Se Ti David alyas Zo. Ebyen, Ti David leve maten an la avèk yon vòys li lage nan degonn yon lòt jenn gason. Men jenn gason sa a se yon antreprenè. Ban m al chache non an pou nou souple. Ti David leve avèk yon vòys pou kapab denonse Marc Sony, yon sèten Marc Sony. Men Marc Sony an se moun ki genyen yon ponp. Daprè Ti David, Marc Sony se nèg ki konn achte zam. Li ta gen lyen avèk nèg 400 Mawozo. Antouka, se yn deklarasyon ki mè mal alèz le konsène. Men jistavan, ann tande Zo, twazyèm vèsyon se sa, men Li pa pale pou longtan paske se anviwon youn ou de minit konsa kote ke li mande pou lapolis fè travay li pou mennen bon jan ankèt sou Mak Sony paske Mak Sony se yon move grenn. Mak Sony visye, Mak Sony vòlè. Lapolis, fè travay ou non, pran Mak Sony non. Kesyone Mak Sony mande l kòman l te fè pou vòlè ki travay. Se li menm ki te bay anpil moun ki fizye nan vil. Nenpòt de fwa, dèske. 250 mil dola yo gen ameriken yo genyen an vye de goud nap swiv yo di manti pa gen manti nwa kap pale jis wi sa wap di yo m konnen yo e ou kap bay antèn la dyak wap vini pou pranl jis wi men peyi a te bloke ou kwè ke se yo gaz wap 24 san mawozo ou ka demanti m visye e kwè gaz yo e mwen t konn debake yo pa pa 4 pa 5 doum ou ka demanti m ou ka demanti m kounye a la ou bese dyas wè t nan menm mizè a ti vòlè. Ti vòlè. Map fout boule ponp ou a. Map voye boule ponp ou a ti vòlè. E pa w bezwen vin demanti m. Bon, bon lamò pa ka dem, bon, e pou, bon, Maksoni, si se manti m bay e pou lamò pran, pran rezo sosyo pou l demanti m. E pou lamò, kòm ou di w pa konnen m, antanke ou menm ou kouzen yon yon pa, m kouzen yon yon kouzen yon yon ou di w pa konnen m, vòlè. Mezanmi gaye odyo a Marc Sony Marc Sony Marc Sony Marc Sony map voye bon non talè Marc Sony si lapolis ap fè travay li Marc Sony pa gen dwa ap demanti ap demanti m antanke gwo vòlò tè kwadèboukè Marc Sony tout tè jimekou yo bò lopital la e kwè ou t vann yo pou yon yon vòlè. Ou menm mayon yon de vòlè nou ye mwen menm tou epa vòlè mpat epa vòlè mpat mpat ye tou non men kounya la en en de koretin senk senk disèt si kèlken etan krisi lèt yn nouvèl kreyati lè choz ansyen sò pase vòlè map fout rive sou ou lon men nonm twòp ti visye ou ka gen vi ou menm bon sa wap di yo pa bon e mwen ti david alyas zouch ansyen chèf gang 400 mawozo a kap pale. M konn tout nèg kwadèboukè nèt ki konn ap bonm bonm chapo ba yo, vòlè. Tou lè dyaspora, prepare kamyon wòch 10 ou pou met nan antre lakay ou. Nou tout nèt. Nou tout nèt pou nou met nan antre lakay nou, pou nou onbrenn pou nou antre lakay nou. Mete fè fòje, onbrenn, pou m met, pou m ba nou sekirite ak lay, si e pa konsa Ayiti p ap chanje. Tou lè dyaspora, se Zo, Ti David ki di l, alyas ansyen gang chèf rad 104 zan mawozo a, Ki repanti, pa 2 Koretyen 5, 17 Pa 2 Koretyen 5, 17 Si kèlken èt an Kris, il èt in nouvèl kreyati Pa ekrimine sa, e mwen k ap fè travay la a menm, sa k pa dakò yo m ap fout mache pran yo a 2 menm. En, l achte kamyon wòch nou, mete devan pòt pou n bare antre nou, lè nou fin bare tout gran wout yo, n ap bare tout antre nèt. Dayè, n mete manje lakay nou pou nou fout alèz, wi, n al fè pwogram yo a pye, n al fè pwogram yo sou moto. Pitou gen grenn nan bounda tou wi. Depi yo antre nan zòn nan e a pye nap antre na kraze yo a wòch. Bon finalman gen anpil moun la kap poze tèt yo kesyon pou mande eske Zo pa rive nan towo bout li paske lè w rive nan yon moman ou devni yon veritable moulen a pawòl ou pale anpil e dèfwa dans notre réalité ou gen yon vye dikton kreyòl ki di depi w wè rat la kòmanse granmoun ebyen Li pase nan mitan moun pou fè moun touye l. Men eske se sa ki rive a Zo? Paske la pèsòn an kestyon, elle a repondu. Li di ke tou sa Zo ap di la yo, Zo sanble avèk yon moun ki atake pa skizofreni, sètadi c'est un fou qui parle. Men li pa ta swete pou Zo fou non paske gen bagay Zo kapab di pi devan pou se reyalite. Li menm tou, li fè rekou ak yon mo ki rele. Karma. Sètadi, Zo sanse te konn fè yon seri de aksyon e aksyon sa yo kòmanse retounen sou Zo de manyè negativ. Mak Soni pale pandan 10 a 15 minit. Ann tande l k ap reponn Zo. M ap salye tout moun. Espesyalman map salye tout moun ki sou Facebook la e ki se fanatik Le Moniteur 509. Rezon jodi a ki koz mwen pran Facebook pou m pale se paske mwen vle pote yon demanti fòmèl kont chèf gang Izo kote ke l t ap entèprete 2. Popo pa gen anyen a kwè a la verite anvè mwen menm. Pou listwa pou la verite. Mwen pa fè pati moun ki te nan dosye afè tè avèk Zo. E m pa konnen fanmi tè a, m pa konn mandatè e m pa menm konnen kay ki notè. afè sa te pase. E si leta peyi m te vle ba nou ti chans sa a? Pase nan pami neglijans li konn pote, men si l ta pran sa a kè, kote ke l te kapab gentan retrase zo? Pou l ta bay plis esplikasyon sou tout betiz l ap repete sou rezo a. Atravè Interpol, e lè misye di w se Sendomeng pafwa l di w se Bahamas. Men si misye t pral konnen avèk leta peyi m pase m panse ke yo ta dwe gentan retrase misye. Se feblès leta ki koz. Jounen jodi a, depi menm yè a, m pa gon papye, bon, ki vin jwenn mwen pou ta di konsa ke ok, e Maxony ou pa ka pati non paske n ap bezwen ou, paske mwen m prè pou sa. Men menm jan an tou pou l ta ale poze sele sou tè kote ke misye di konsa ke k ap vann pou achte zam. Pou 400 mawozo a, men pou yo ta retrase notè a, mandatè a, moun ki achte yo pou yo konnen ke eske lè sa mwen menm si m genyen non m ki enplike ladan. Paske tip la gen de zak ou wè ou fè frè m. Se pou tèt sa yo di w lwa kama li egziste menn. Men se sa w fè yo kap tounen nan mounda w ki vle fè w fou. Men m pa ta swete w fou non blòdè. M vle tèt ou rete dwat. Pase fòk ou peye de sa w fè mon frè. Men nan pami manti wap bay yo poukisa w pat bay yon ti verite pou ta di konsa ke monchè pandan 3 fwa Nou atake ponp Maksoni an. Lè sa m ta pran w parèt kòm yon nèg ki trè gran. Paske si yon nèg ki atake w, li rann kont e kliyan w bese, li rann kont ou pa ka vann menm volim ou te genyen an, m t ap di bwavo pou ou Zo. Men malgre Zo, mwen konnen sa w fè a frè m se pa volonte w non men. M konnen l gen yon men kache dèyè l. Men si w di w ap ede, se peye w ap fè, omwen ou ta di sa ki verite yo. Ou pa ka di w pa konnen sonn te gen yon dam ki gen yon biznis anfas biznis mwen an t ap itilize l pou l te fè tout vye sa ki pa tout sa k pa bon. Pou m pa bizwen pat ka mache. Ou pa ka di menm dam sa a l al kot Lamò 100 jou li di Lamò 100 jou l ap ba l kò pou fizye m. Men Lamò 100 jou pat fè sa. E lè l wè Lamò pat pran kòb la. Men leta peyi m te asepte pran kòb lan men l, li fè yo vin lakay mwen arete m a minui, imilye m devan pitit mwen, imilye m devan madanm mwen, arete madanm mwen. Men e te yon bagay peye l te ye. E pou m montre w tèlman leta peyi m fèb, Nan rapò kay jwenn pakè an nan dcpj li pote menm lanmò san jou pote plent pou mwen. Kot lanmò pase pou l jwenn pou l pote plent pou mwen. E di lanmò son viktim anvè mwen menm pou moutre w tèlman nou swaf pou nou fè m mal la men mal la nou fè l nou fè l mal. Zo, m pa gen anyen kont ou. Men m pa vin mande w padon tou pou w pa pale de mwen non. Paske tout sa t pou ta ka fè w pale de mwen pou m pa ta di l ou se yon chèf gang ou ye, ou se yon nèg fò w al jije de tout sa w fè. Zo m pa ta swete w mouri frè m. Zo m pa ta swete w fou. Men si w ta konnen ke nan tèt ou se yon bon maten epi w di w renonse de tout sa w konn fè epi lapolis pral ba w mete nan men ala koze mesye ou t ap ri lapolis monchè ou t ap ri lapolis ban m di w yon bagay zo pou lapolis kèlkeswa jan n ye a la. Li gade w kòmsi yon kana. Kèlkeswa lè w vole a, kèlkeswa lè w desann nan, pye w ap toujou gen labou. Paske frè m, si w te renmen yon pou w te yon agwonòm. Yo tap rele yo tap rele yo mesye agwonòm paske yo te satisfè de sa tap pou ou men si w te vle enjenyè a tou paske lekòl te toujou la ou tap yon enjenyè men sa w renmen an se chèf de gang lan ou ye a e poutèt sa ke wap toujou di w se yon chèf de gang se konsa m oblije rele w paske se yon tit li ye ok men frè m. Pa endekse m nan sa ou vle endekse m lan la frè m. M viktim twòp. M vin febli de tout sa moun k ap itilize w yo fè m. Èske se paske m se yon pitit malere oubyen orijin mwen ap trayi m ki koz Se mwen yo dwe itilize oubyen se mwen y ap fè pase tout mizè sa a? Men m pi al pi lwen, m di se fòt Leta. Paske si ta gen yon Leta, m panse tout sa k ap fèt yo la, ou t ap gentan dcpj, ou t ap gentan nan men lajistis pou poze w kesyon, epi ou t ap bay verite yo. An ou panse ke kounye a, bon gade yon gwo, se yon sèvis ou rann mwen menm. Lè w kap ap site nom konsa la m pral pa janbe fil menm jan avè w kòm yon vòlè epi m al di m pral mare w non monchè pa gen kaka sa menm eskize pou ekspresyon moun kap tande m yo ok m entèrese komisè di gouvèneman m entèrese poze sele tout kote misye ap di yo pou w jwenn èske misye son nèg ki tèm èske se bagay tèm misye ap pale yo. Eske m achte nan tè? Eske m bon kliyan vre? Paske sa misye ap di yo la m pa gen anyen ak wè avè yo. Paske m wè misye gon sèl foli kounya la. Paske nan sou sa w sot fè la kounya la se labib w ap pran. Ou ta pri labib frè m. An kòm ou wè David ou renmen? Ou pa tap janm ka pa renmen yon moun ki kwè David paske David malgre Bondye tal retire l nan pak mouton an li tap gade a kou l vin wa kounye a li pa wè de anyen se madanm Iri l wè kap benyen epi li wè ke fanm nan tèlman anfòm li voye Iri devan tèt bagay la pou Iri mouri pandan Iri se jeneral li ye wi. Menl di cheri l pou devan. Depi rim wi l pran fanm nan. Ou wè ki kote Bondye sot an moun? Paske m wè se li w renmen m baw ti istwa sa. Sa vle di ou menm kèlkeswa jou lapolis ta kapran w mete nan mitan n pou tap jwe wòl gratè pou yo. Men wap trayi yo kantmenm pase ou gentan vòlè deja menm. Pase moun kap itilize w yo, yo mal itilize w. Ok frèm. Pase mwen menm poukisa ok ou pa di yonyon se fanmim pase ou konn sa. Ou paka di ou pa konn yonyon se fanmim. Men poukisa nan entèvansyon nou pa di yonyon se fanmim men se fè manti a di afè tè bon mpa konnen kapab gon nèg ponp ki achte tè nan tè a oubyen gen dwa gon nèg ki gen biznis ki achte nan tè a men el pasoni frèm ok el pasoni e mpa vin fè yon tak ou tak ansanm avèw paske ou pa gen anyen a pèdi mpa pral pale sou dosye sa ankò paske ou pa gen anyen a pèdi. Pase wap gade menm menm menm papa w ou vle antrave pase w di make e e gon chèf de gang ki tire yon chofè papa w me paske papa w granmoun li gen pren ki koz papa w pa pran bal pase se papa w ki de ba w pren an papa w pa pran pou w al vòlè frè m men moun mwen konnen ki papa w la li pap ka li pap antre nan sa. e m gen bon m gen bon rapò ansanm avèk yon sè w e m pa mwen yo ta di m s on pitit jòj ki nan sa m t ap di non frè m m ap redi w li ankò lwa kama egziste frè m pa vin pran bib la epi w konnen ke w pral vin di konsa ke w ap vin di sòm konbyen non. Konprann ou te pran zam ou tap teyorize ou tap tiye ok oubyen oubyen pare boudaw oubyen si se nèg yo trèt fè al jwenn yo pou yo touye w men m pata renmen w m pata renmen w al konsa non paske ou vle pale al pale si w gon bagay de mwen menm moute prèv Pase mwen tande w di konnya ke w gen yon liv, ou gen yon kaye pou al rale kaye a pase m bezwen konnen tou pase m pa konnen. Men èske se pa manti ou pral bay? Pase lè ou se yon moun k ap rete w ap di konsa ke lanmò san jou avèk gaspiyay tiye Abraram. Men se yon istwa ki piblik. Tout moun zòn nan konnen kòman chèf de gang sa te mouri. Se yon istwa tout moun konnen l. Se la a wi pou yo pa al gade tout sa w ap di yo ki verite wi menn. Tout moun konnen kòman Abraram te mouri. Men lè w ap di se nèg sa yo. Se pa otan ke m ap defann nèg yo paske nèg yo nèg yo tout moun konnen kisa nèg yo ye. Lamò pa pè dou l se yon tiyè se yon malfèktè. E tout lè lamò pat ko nan kidnapin li te tou jous pat ko nan kidnapin lèl nan kidnapin li tou son li tou son kidnapè li ye m pa wè kòman w panse ke mwen m tap ka pale defann non menm son viktim ni nan men lapolis ni nan men sosyete a kotem sòti a e menm non menm yo itilize. Fè nou tire pandan 3 fwa m viktim nan men nou. E mwen menm pa t ap chwazi reponn, men se pase tout sosyete ap di Sony, di yon mo pou nou. E se mande yon dwa de repons ki koz mwen menm m chwazi pale. Epa m t ap just kite sa pase, pase bon kisa m pral di avèk yon moun ki pa gen anyen a pèdi ankò? An kounya la m tap santim son fyète pou map di non monchè eske ou pa konnen tèl son kidnapè bon tout bagay sa ou gentan deklare tèt ou se loye kisam pral ka di de ou m pa gen anyen m ka di de ou frèm men ou mechan anpil wi ou kapab yon chèf gang men ou ka di ou ka pran konsyans pase moun kap itilize w la kòm ou di ou gon bòs Li ka voye 500 dola ameriken ba ou, li ka voye 10,000 dola ameriken ba ou, men kou l fin fè w sal tout moun li gen pwoblèm ansanm avè yo a, li pral lage w wi frè m. Kounye a ou pral wè, ou pral regrèt avèk yon pakèt moun ou t ap sal pou anyen menn. Paske w te bezwen kò pou benefisye. Pase, pafwa lè w ap pale, m di kyèt menn. M wè misye ap pale sanble yon moun ki gen konsyans. Men lè m vin wè ke sa w ap di yo, m vin wè ke w se yon blofè. M pa kwè sa w ap di yo a gen anyen a wè ak laverite. Pase, ou bay anpil manti nan sa w ap di yo. Pase, lè m di w bay anpil manti, anpil moun pral di ke, kòman m fè konnen w ap bay manti? Pase gen yon pakèt bagay, yo piblik. Anwo a. Yo piblik. Ok. Se pa yon bagay kote ke yon moun pral di konsa ke ou pa konnen. E yon moun pral di moun chè. E men tel bagay ki te pase. Non. Tout moun konnen tout sa te pase. Pase nou menm nou pa kenbe an yen. Nou pa pa an yen. Ou wè jan m ta ka di chèf la. Nou konnen ke ba sa. Son ki yè bo a ye. Li pa pe vwa pe. Ok frèm. E m swete e apre mesaj sa epi anpil moun ka eseye konprann kisa kap fèt la la pase e se pa zo ki dèyè sa kap fèt la mwen gen de moun ki jiska prezan ki gon pwoblèm ki pa janm kwè ke Yon moun kouwèm ta ka posede yon ponp. Pase pou ki rezon orijin mwen oblije ap trayi m pase m son yon pitit malerèz. M son yon pitit machann yon pate, m son yon pitit yon machann epina. Men yo wè m pete plafon an bon. Sa deranje yo. Enben mwen menm tout sa k pa vle wè m yo m ap toujou renmen nou mesye. Olye pou n ap detwi m si. Men ann met tèt nou ansanm. Paske m gen yon pakèt espas m poko gen kòb m pou m fè bagay ladan yo m prè pou m lwe nou. E si nou poko gen kòb la m gen dwa ba nou yon 7 a 8 mwa franchiz. Men depi kèk moun depi nou ka bay kèk moun travay nan zòn nan. An nou evolye ansanm men ann pa eseye ap detwi m mwen menm pou map goumen pou map chache detwi nou pase ou wè m konn non nou wè m pap site non nou m konn tout nèg kap fè sa yo la m konnen nou men m pap site non nou pase m pa pral fè yo gade nou pou sa n pa pou sa n ye a m pa di pou sa n pa ye non pou sa n ye a pase a tou moman nou ka chanje ok mèsi facebook e mèsi 509 le moniteur. Antouka Maxoni dil mete kran, se pa pou mande Zo padon paske kant Zo li menm li lonmen non nèg 400 mawozo yo patikilyèman Lanmò 100 jou e Lanmò 100 jou deside pa antre nan polemik sila ebyen li menm li reponn pou di bagay la jan li a. Tèt chaje. Fòk bagay la vini konsa. Fok gen divizyon menm si se de fou ben on dwa san tro dechire po ke tout ay mye dan se peyi. Nou pral swiv yon yon sè ou byen kelken ki pretan etre sè, etre pretrès ki di ke pral gon maladi kap frape Ayiti men li wè sa nan domi maladi sa li poko konn non l men li di kom li se moun Bondye pale ave l souvan Ebyen l gentan bay remèd pou tout moun ki kapab fè fas ak maladi sila. Ann tande sè la nan. Letènèl dèzame li di nou pou nou di gouvèneman an plas lan pou yo souke kò yo pou yo wè kijan yo ta kapab pòte yon solisyon avèk kriz ensekiritè sa ki ap wonje peyi Dayiti, ki ap afekte tout kouch sosyal. Senyè a di twòp san koule nan peyi an. Se pou nou mete tèt nou ansanm. ansanm avèk pouvwa egzekitif lan, yo gen yon iltimatòm pou yo deside rapidman pou yo konsolide antre yo pou yo kapab mete yon konsèy ki ap genyen 7 manm ladan l, k ap enkli 3 fanm e 4 gason. Konsèy sa a se li menm ki pral genyen pou yo vakye avèk yon nouvèl gouvènans Li pral vakye avèk remaniman ministeryèl direktè jeneral de moun konpetan, valab, kapab, ki gen krentif pou Senyè a, pou yo kapab ateri a bon pò. E si sa pa fèt nan yon dat ki trè trè trè, e nan yon iltimatòm ki trè trè kout, Letènèl li menm li, li pral sanse sekwe Ayiti, paske gen moun k ap kontinye mouri daprè sa Senyè a revele m. Men li genyen pou li mete mesye yo an gad pou yo konnen kijan pou yo konsolide yo pou yo pran yon desizyon rapid. Paske si non se 2 nasyon etranjè Senyè a montre m ki pral vin pran Ayiti an posesyon, pral genyen okipasyon entènasyonal ki pral vin okipe peyi an e lè sa desizyon sa l pap reyèlman dous pou nou paske sa kapab pwodui yon gè sivil. Nou salye pnh pandan n ap mande yo pou yo kapab fè plis pridans e plis atansyon nan sèvis yo, nan tach yo ki se pwoteje e sèvir. N ap gade kijan se mas defavorize a, se pitit soyèt yo k ap viktim anba revandikasyon ke y ap fè anba men lapolis e ki ap manke jete pwòp san yo, pwòp ras yo. Pwòp pitit Soyèt parèy yo n ap mande pou pnh la li menm li kapab fè yon fason aske li respekte sèman ke li te prete a pou l pwoteje nasyon an e pou li pote sèvis li o byennèt de la nasyon. Letènèl di m ke gen yon lòt maladi ki pral blayi dan le mond men presizeman se an Ayiti ke l ap pran nesans. Li pa ban mwen sentom. maladi a ap pote. Men sèl bagay li dim depi jodia ou menm ki gen chans ki pral wè video sa, lè ou va remake oubyen ou va tande sante piblik oubyen ou va tande gen yon kriz maladi ki fèk vini yon epidemi petèt oubyen yon pandemi ki fèk vini kap frape peyi dayiti wap genyen pou pran 3 fèy chadron 3 fèy chadron, son fèy ki gon ti pikan nan tout kòl, pou moun ki pa konnen l, m pa konnen non syantifik li, men se sou non sa mwen konnen, se sou non sa Yeshua ban mwen tou, wap gen pou pran 3 fèy chadron wap mete l tranpe nan yon ti boutèy wonm plat yo, lè w fin mete l tranpe pandan 3 jou, wap pran 3 fèy choublak, 3 fèy choublak yo rele, m kwè li menm yo rele ekaliptis si m pa twonpe m, 3 fèy choublak, wap pran yon fèy wouj, yon fèy woz, yon fèy jón, oubyen yon fèy ble. Siwo myèl ladann wap priye sou li wap bwèl wap bwèl jiskaske ou pa santi sentom nan ou kapab pranl an prevansyon ou kapab pranl tou lèw va tande maladi a li menm li deja rive paske steya a dim sa son flewo li pral lage nan peyi a kòm yon plè de dezobeyisans e de rebelyon pou pèp ayisyen an. Nap mande anbasadè Kanada avèk sekretè jeneral Lèzetazini ki ap gade video sa, Letènèl mandem pou yo kapab fè dè entèvansyon pou yo ouvri konsila, 2 konsila sa yo, konsila Kanada avèk konsila dè Etazini paske ke gen bagay ki pral pase gen moun ki pral bezwen refijye aletranje tou kòm se nou a dim gen anpil resòtisan ki pral tounen an Ayiti gen anpil ayisyen letènèl montrem nan yon ti tan ki pa twò kout disi me jiska jiyè vakans pral gen anpil ayisyen ki pral tounen an Ayiti genyen ki pral tounen nan lòt peyi yo te ye deja ya pral kite espas sa yo de se fè letènèl mande pou anbasadè jeneral Kanada avèk konsil ameriken Lèzetazini pou yo kapab ouvri pòt yo paske gen moun ki pral bezwen ospitalye, ki pral bezwen pote sekou ansanm avèk peyi sa yo, yo pral bezwen ale la pou y al pran rekil. Gras Senyè a kouvri nou, gras Senyè a kache nou, Gras Seyè a anmagazine nou. Nou di Senyè a ki twòp san koule an Ayiti, li lè li tan pou gouvèneman an plas la, lejislatif, pou yo mete tèt yo ansanm, pou yo pran yon desizyon pou ke sa Senyè a ap fè a li kapab fè l, paske li gentan siyen ke se yon fanm ki pral nan tèt pouvwa. Antouka merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage, Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble yon pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!